yon bus ki tap soti an Repiblik Dominikèn ki tap rantre nan peyi Dayiti. Malerezman nan wout, li pran dife. E selon premye imaj nou resevwa pèp Ayisyen, divès kretyen vivan ta gentan pèdi lavi yo boule kankannen. Nou pral pèmèt ou wè kèk imaj. Ou mèt rete la. M ap fè ou konnen, ebyen, jounen jodi a ankò sou wout Dèlma a, yon polisye pèdi lavi l. Polisye sila ki se yon gwo responsab nan Penitansye Nasyonal. Nan sa ki gen a wè ansanm avèk dosye lasante, Ministè Sante Piblik nan peyi Dayiti Ebyen pèp ayisyen vini ansanm avèk medikaman pou bay popilasyon an pou kapab fè prevansyon kont kolera. Popilasyon an ki kanpe dan di, yo menm mande eske premye minis Ariel Henry deja pran vaksen kont kolera, l ap vin di pèp pou pran vaksen. Ou pral tande deklarasyon kèk responsab ki la ki pou sansibilize moun yo e tande deklarasyon kèk moun nan popilasyon an tou. Ou mèt rale chèz ou chita. Bonjou bonswa tout moun ki jan nou ye ankò yon lòt fwa map di yo mèsi, mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòme ou e mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou, mèsi paske ou like, mèsi paske ou abone e mèsi paske ou pataje sa fè nou plezi. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo se zanmi pa w Fouco. Medam, madmwazèl, se mesye jan ke n te anonse w, yon bis ki asire trajè Repiblik Dominikèn, peyi Dayiti, malerezman ta pran dife nan wout. E selon premye eleman enfòmasyon yo, divès kretyen vivan ta pèdi lavi yo. Donk, imaj ki rive jwenn nou medam, madmwazèl, se mesye, jan ke w ap gade la a, Donk sa se bus la ki konplètman boule e nan dezyèm imaj sa ou kapab wè kèk moun ki responsab pou etèn dife pou m byen di ponpye kap eseye etèn. Enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke divès kretyen vivan ta pèdi lavi yo. Ou menm ki genyen fanmi ki tap soti an Repiblik Dominikèn jounen jodi a ki t ap rantre nan peyi Dayiti, eseye kontakte pou konnen èske moun sa yo byen. Donk rete konekte ansanm avèk platfòm nan konsa n ap vini ansanm avèk dènye enfòmasyon yo pou ou puiske fòk nou konnen ki kantite moun ki te nan bis la, konbyen ki arive sove, kisa k lakòz bis sa pran dife. Donk se ansanm de kesyon nou menm bò kote pa nou n ap kontinye bouske enfòmasyon pou n konnen Ki sak pase? Frèzesè byeneme fòm diw gen yon polisye malerezman jounen jodi a ki pèdi lavil sou wout dèlma polisye sa ki se goven wòls bandi asasine fòm diw polisye sa se te yon youn nan gwo responsab nan penitansye nasyonal ebyen jounen jodi 19. Desanbre 2022 a la, genyen Sacha Omin Abraham ki se yon enfimyè, enfimyè sila ki gen responsabilite pou ke li sansibilize popilasyon an pou ke yo kapab pran medikaman kont kolera, pou m byen di pou yo fè prevansyon kont kolera. Rive l rive kote moun yo y ap pale ansanm avè yo, divès manb nan popilasyon an poze kesyon, eske premye minis Ariel Henry? Yo di konsa ke ah yo voye vaksen yo pou yo tiye nou, donk yo pa kwè ladan yo, yo mande eske Ariel pran l, donk yo fè yo vle fè politik avèk bagay la alòs ke son bagay de pwoblèm de sante li ye, donk m panse ke non yo pa akeyi vaksen an byen ditou. Men la nou kòmanse depi yè, kòman sa ye? Wi, nou kòmanse depi yè, men espesyalman yè nou fè jounen ap eseye bay vaksen an, se kèk ti gran, kèk grenn moun ki deside pran l, pa gen anpil moun ki deside pran vaksen an. Avan tout kote vaksen pou moun yo, se pa jou kote vaksen an pou nou te fè sansibilizasyon. M panse ke l te dwe fèt depi nan radyo, televizyon pou moun yo mwen okouran. Paske gen nou pou rive de kote pou yo di yo gen vaksen pou bay sa, pa e bay sa. Nou konprann donk yo pa okouran. Donk m panse ke fòk moun yo jwenn enfòmasyon lè pou yo te jwenn enfòmasyon pou yo te ka vin plis enterese pou yo vin pran vaksen. Men, kontrèman ansanm avèk lòt kamarad ou ki vyolans la anvè mwen menm konprann donk depi gen vyolans mwen chanje plase tou senpleman m pa rete ap pale avèk moun yo. Donk ou pa pè ou? Non pa vrèman paske m plis panse ke se vrèman se presyon se jis yon fason pou l montre dezakò li parapò avèk vaksen an se pa vrèman E ki chwazi pran vaksen sa? Ki mesaj ou pou lòt moun ki yon ti jan retisan pa rapò avèk sa? Bon, mesaj mwen se di ke si gen yon vaksen pou pwoteje tèt nou, se pran l pou pwoteje tèt nou paske nou pa ka fè anyen kont li. Se vre ou ka toujou pran tout prekosyon ki genyen, men pa kont, vu ke gen mikwòb tout kote ou pase, san rann kont ou ka pran maladi an. Mèsi bokou. Sa vin nan Joseph, pa nan non ou? Non mwen, mwen se Sophronie Dusac. Li pa fè, li pa tèlman fè efè sou mwen sa non tèlman pa ka di. Li gen bon gou? Pa tèlman. Men ou panse vaksen sa li kapab itil nou lè n konsidere e fatra ki genyen nan peyi a tout sa, ou panse sa kapab itil? M pa ka fin di w, m pa ka fin di w wi oubyen non nèt men li ka itil moun ki pran l nan. Dakò. Mèsi bokou. Dakò. Mèsi bokou. Antouka, medam matmwazèl e mesye nou kapab konprann, si jounen jodi a popilasyon an tèlman pa fè otorite yo konfyans, menm medikaman yo pa kab, yo pa vle pran nan men yo kapab konprann ke bagay yo konplike. Se tèlman dirijan yo sou kou, se tèlman yo vòlè, se tèlman yo visye, se tèlman yo asasen, se tèlman yo prè pou yo touye, pou yo rache, pou ti krik ti krak depi se enterè yo yo ap jere. Donk ou vin rive yon moman, malgre popilasyon ap soufri, y ap fè fas ansanm avèk epidemi kolera a, medikaman bon. T ap trè bon pou yo, popilasyon an mande, èske otorite yo pran anvan paske yo tèlman konnen Chèf yo pa serye nan peyi Dayiti. Frè se sè byen eme map anonse ou nan jou pase yo ou raple ou divès bank nan peyi Dayiti te fèmen kont ansyen premye minis Jean Henry Céant. Ebyen fòm di ou dènye enfòmasyon ki arive jwenn nou se ke divès bank nan peyi Dayiti pran sanksyon kont majorite fanmi ansyen premye minis la. Donk nou raple nou. Si yo pran sanksyon kont ou epi w ap eseye fè transfè lajan zanmi, fanmi, ebyen li posib pou ke lajistis pran sanksyon kont moun sa yo tou, e non sèlman sa tou, yo kapab trennen yo, arete yo, jije yo. Lè ke yo pran sanksyon kont yon moun nan yon fanmi, Moun sa sipoze tou mete kò l sou kote, imedyatman l pral eseye fè tranzaksyon lajan ant kouzen, tonton, bèlmè, fanm, frè, ou konprann bagay yo, donk an se sans moun sa yo tou kapab tonbe anba sanksyon. Donk majorite fanmi ansyen premye minis lan anba sanksyon nan peyi Dayiti e m ap raple ou nan jou pase yo genyen senatè Joseph Lambert, Lèzetazini te pran sanksyon kont li, yo pran sanksyon kont madanm, e yo pran sanksyon kont pitit. Tout sa, pèp ayisyen, se paske dirijan nou yo nan move zafè, an rezime nou kapab di, dirijan nou yo son ekip bann papa gang, yon ekip bann chèf Eskadron lanmò. Antouka nou te kontan pase lakay ou pou pote dènye eleman enfòmasyon sa yo. Se te yon plezi. Mwen swete ou rete nan bra Papa Bondye, li menm ki bay lavi ak lasante. N ap kwaze nan lòt videyo. Bizou bizou. A la pwochèn.